Bonjou bonswa la fami Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon Moun ki nan zòn Bochèt Moun ki konnen sitwayen sa Ebyen yo nan gwòs enkyetid Paske Yo sanble anlve yon polisye ki se ajan USGPN ki abite Kafou nan zòn Bwochèt e nan moman anlèvman sa li te akonpanye ak yon moun nan machin li byen sur son non se Louis Wilnord pou se ki le konès byen e yo mande yon milyon dola kèl sòm mon Dye yon milyon dola daprè voice ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Eh bien, il y a un proche ki li menm lanse alerte la pou fè kwè ke misye te sòti yè aprè midi, li pa antre, moun yo eseye rele rele yo pa kapab jwenn pou antre an kontak avèk. Ekoute, nan yon dènye kout apèl dezespere, se ravisè yo ki reponn e ki negosye, ki mande yon milyon dola. Pour l'instant, on peut pas vous dire nan ki nivo yo ye nan kad negosyasyon sila. M ap enfòme biwo a ke zòn Kafou rive de Bwochèt e moute, ki se zòn a pwoksimite bò lakay mwen. Zòn nan leve a sitiyasyon de tristès, kote ke nou gen yon polisye nan zòn nan, timoun zòn nan, ki te pran direksyon maten an pou l t al travay nan palè nasyonal, li se yon ajan usgpn, nèg matisan pran li. nan yon machin kote l ta yon bèl sèl nan machin nan. Polisye sa rele Louis Wilnor e jounen jodi an paran pede rele l yo pat ka jwenn li, yo fenk jwenn li, yo fenk jwenn bandi yo la, bandi yo mande 1 milyon dola pou ta libere polisye sa, se konfime polisye Wilnor Louis ki se yon. ajan usagpn anpil nan nou ap konnen l paske l te travay deje l te nan sèvis idantifikasyon kote yo fè badj tout nèg ki te konn al fè badj lontan ap konn mesye sa e wi li sibi zak de kidnapin maten an pandan l pran direksyon l pou l al travay nan palè nasyonal li sibi ak la zòn matisan 4 e se sa zòn nan leve maten an tout moun tris. Map veye pou m wè eske ta di yo pral bloke lari men m poko tande sa paske m wè tout moun ap plenyen moun ap plenyen tou sa ok se sa ki genyen la men gen de de twa jèn gason kap pale de blokaj blokaj map wè si n te ka di m gentan di yo epa sa k esansyèl ann tann ann pale map pale avè yo toujou men jan m di w lan mesye sa yo kidnape l maten an. Dosye Ariel Henry, anpil sektè nan peyi an leve kanpe pou mande Ariel Henry demisyone. Ebyen jan nou diw li anpil sektè ap batay la pou di ekoute mesye Ariel non ou site nan ankèt la e nan ankèt dcpj an li konfime ke ou te pale ansanm avèk Badio nan moman asasina Jovenel Moïse la. Anpil sektè nan peyi a la van debou sitou le klan joveneliste pa bliye phtk genyen 2 gwoup ladann. Yon gwoup k ap fè yon politik dur, men yon lòt gwoup tou k ap fè politik dur ki reklame yo klan joveneliste. Dans les deux cas, nou ta kapab di, Jovenel Moïse nou remake ke dosye li a antere ansanm avèk li paske sa k ap fèt la a nou wè se politik k ap jwe, li pa yon kesyon nèg ap mande jistis pou Jovenel Moïse, se yon kesyon de enterè. Antouka fò n di ke. Ariel Henry li menm li reponn. Men jis avan an nou vini avèk yon kòrespondans ki sòti pa bò kote Ofis Pwoteksyon Sitwayen. Swit ak konfimasyon enfòmasyon ki gen awè ak konvèsasyon telefonik ant Premye Minis Ariel Henry, Joseph Felix Badio youn nan prensipal sispèk asasina Prezidan Moise, Pwotektè Sitwayen an Mèt Ronan Hédouville mande Chèf Gouvènman pou demisyone. Ofis Pwoteksyon Sitwayen, enstitisyon nan leta ki endepandan, k ap defann dwa moun, di li choke pa rapò ak enfòmasyon ki gen awè ak diskisyon Premye Minis Ariel Henry epi Joseph Felix Badio, youn nan sispèk asasina Prezidan Jovenel Moïse, yon ti tan apre asasinay sila. Enfòmasyon konfime pa bò kote konpayi telefoni mobil Digicel, itilize pa bò kote 2 mesye sa yo, ebyen pwotektè sitwayen an di li konstène envite premye minis lan pou kapab demisyone. Ariel Henry, Joseph Felix Badio pale nan telefòn pandan 3 minit aprè asasina chèf leta a. Telefòn premye minis lan lokalize nan zòn Montana, pa Badio a nan zòn Pèlren, nan menm komin sila a tou pre kay prezidan Jovenel Moïse. Ofis Pwoteksyon Sitwayen mande Òganizasyon Eta Ameriken, Core Group, ak peyi zanmi Ayiti yo epi reprezantan spesyal sekretè jeneral Nasyonzini nan peyi Dayiti pou li pa sipòte Premye Minis Ariel Henry. Ariel Henry li menm pran lapawòl yè nan kad. Akò avèk sèten pati politik, regwoupman politik, ebyen Ariel pale. E Ariel pale ak yon ton fèm pou dir ke tou sa kap fèt la, ebyen se teyat. Li menm li pap pran nan pèsekisyon. Tande sa premye minis lan di, Ankenn distraksyon, ankenn konvokasyon, ankenn envitasyon, ankenn mannèv, ankenn menas, ankenn agresyon pap detounen m pa rapò ak misyon mwen genyen an. Deklarasyon Premye Minis Ariel Henry, Li fè deklarasyon sa Samdi nan kad sinyati akò avèk pati politik nan opozisyon an. Premye Minis lan soulinye mannèv divèsyon kap chache simen konfizyon e anpeche jistis blayi sa pap pase. Vrè koupab yo, koupab asasina Jovenel Moïse yo, yap jwenn yo kanmenm e yap mennen yo devan lajistis, daprè Doktè Ariel Henry. Chèf gouvènman an envite pou kapab temwanye Madi pwochen, Devan komisè gouvènman Pòtoprens lan mèt Bedford Claude ki konfime Ariel Henry pase 2 kout fil avèk prensipal sispèk donk youn nan prensipal sispèk asasina Jovenel Moïse Joseph Félix Badio a anviwon 3 zè aprè asasina ki fèt nan dat 7 jiyè a. Daprè Mèt Bedford Claude, done jewolokalizasyon apèl sila yo, yo etabli san ekivòk ke Badio te twouve li nan moman konvèsasyon avèk Premye Minis la, enben nan zòn Pèleren, tou pre kay Prezidan Repiblik lan kote yo asasinen Jovenel Moise. Ann tande Premye Minis Ariel Henry. qui a parlé comme ça. Tout le monde parle de rupture. Eh bien, moi, je vous assure que la rupture commence maintenant. Soyez assurés qu'aucune distraction, aucune convocation ou invitation, aucune manœuvre, aucune menace aucun combat d'arrière-garde, aucune agression ne me détournera de ma mission. Au fait, je veux redire à ceux qui ne l'ont pas compris, les manœuvres de diversion pour semer la confusion et empêcher à la justice de faire sereinement son travail ne passeront pas les vrais coupables, les auteurs intellectuels et les commanditaires de l'assassinat odieux du président Jovenel Moïse seront trouvés et traduits en justice et punis pour leur forfait.